Bonjou bonswa la famiy, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Mwen vreman dezarsone, mwen petrifye porske mwen ap gade anpil video. E m te pwomèt nou ke m ta kapab fè yon edisyon spesyal sou koze sila. Se triste pou ap gade sa ki ap pase an Repiblik Dominikèn. Men jis avan mwen abòde dosye chase y ap chase Ayisyen yo lòt bò a, mwen vle fè yon ti pale ak twa kategori moun nan peyi sa a. Le secteur privé des affaires ki alimantre, wè m mete l okondisyonèl, batay nan geto, kidnaping, an kelke sòt. Paske lè w antre nan lojik fè dil zam, mete zam nan men ti jèn, donk se sa li ap ba ou kòm rezilta. Dezyèm moun m ap pale avèk li an se mouche leta. Mouche leta li la lontan, li ap kosyone yon seri de bagay lontan, li ap alimante yon seri de gè byen lontan. E jounen jodi a menm mouche leta sa a ki toujou nan lojik sa a men mouche leta sa a fè la sou dorèy ak revandikasyon popilasyon an. Twazyèm moun m ap pale avèk yo an se lè politik. Nèg politik yo ki jire ke se pa le san di pèp la ki pou fè yo viv, ki pou fè yo rejenere politikman epi yo deside. Chak jou pou ke peyi sa a dyab y ap sèvi an kapab kontinye bwè san. Mwen poko gen ankenn pwoblèm ak tou sa. Sonje byen, Jezi te di ke yo pral vann mwen wi, men malè ak moun sa a ki li menm vann mwen an. e ki a fè sa. Selon sa yo ba nou kòm resi biblik, on nous a fait croire que Juda li vann Jezi. E Juda regrèt. Jounen jodi a, ou wè 3 moun sa yo m fin site nan peyi an lan, 3 gwoup sa yo, yon bon pati nan sektè prive an, lè politik, epi mesye bandi yo. M plis gen yon konsiderasyon pou mesye bandi yo. E se sa k fè mwen pral koube mwen byen ba pou m pale avèk yo. Tout moun pral di RL poutsa k ap pase la a? W ap pale de sa bandi ap fè, w ap bay dosye bandi, epi jounen jodi a la a, ou koube w pou w pale ak bandi yo. Wi, sèten mesaj fò ke mwen pral lanse. bay chak grenn bandi ki fènew nan peyi an. M ta vle kòmanse pa Barbecue. M ap pran Iska. M ap pran Tayson. M ap pran Matyas. M ap pran Mikanò. M ap pran Ti Jinyò. M ap pran Chen an. M ap pran tout nèg Laplèn yo. An. Map pran mesye ki nan je pèp yo Gabriel Map pran izo Map pran ti lapli Ah m te bliye Krisla Map pran kiyès ankò ede m non paske gen anpil Nèg savyen yo Nèg Jean Denis yo Ti mepri Luckson Map pran lanmò sonjou. M ap pran Vitelòm. M ap pran Jhon Pele Simon. M ap pran anpil lòt chèf gang ankò. Mesye jodi a, mwen koube mwen byen ba pou m mande nou yon chans pou pèp ayisyen an. Mwen koube mwen byen ba pou m mande yon chans pou ayisyen sa yo k ap viv an Repiblik Dominikèn. Paske tou sa Ki kòz peyi a nan sa l ye la a, se vou. Paske se fason w aji, tanzantan gen yon non k moute nan tèt mwen, gen yon Jeff Canaran tou. Se sa n ap fè kòm kidnaping, batay antre nou, epi apovri popilasyon ayisyèn nan. Epi sa w tande a la a, se nou menm ki akòz katastwòf sa a. Kantite moun k ap kite Ayiti pou rantre an Repiblik Dominikèn, lafot se. A vous. D'abord. Kounye a nan moun k ap antre yo genyen ki deside fè papye. Men genyen tou ki pa genyen papye. E otorite dominikèn yo p ap padone nou sa yo. E se sa k fè m di ke mwen mande nou yon chans. Mwen koube mwen byen ba pou m mande nou yon chans. Mesye G9 yo silvouplè. Eske video sa yo pa rive jwenn nou pou n ap gade pou n wè e otorite dominikèn ki mete yon ayisyen ajenou. Yo bay misye divès kout bòt nan lestomak. Yo bay misye divès kout pwen. Ayisyen sa pa t ap batay ak imigrasyon non souple. Se kouri petèt yo t ap kouri. Men yo kenbe l yo maltrete l, yo matirize l. La video sa va faire le tour du monde. Sa devyen viral sur les rezo sosyo. Mwen menm ki dè mikwo a, kisa m di tèt mwen? M pap ka ale yon kote konsa. Mwen gen anpil zanmi m ki lòt bò a ki pa konn kisa pou yo fè paske chak moun gen yon fason yo ka viv. Mwen menm m kapab viv tankou endyen, men èske moun sa yo ki an Repiblik Dominikèn yo kapab viv tankou endyen? Ou imajine w? Mwen nan yon kapital, jodi a m ka dòmi nan yon zòn. Demen, m dòmi nan yon lòt zòn. Paske, bagay yo anpil. Gen chèf de gang, si yo tande ou nan zòn sa a, y ap file dèyè ou. Donk, men kòman m deside viv men mezanmi. Tout moun pa endyen. Tout moun pa woben dè bwa. Tout moun pa ka deside viv nan lojik sa a. E se sa k fè w wè, anpil ayisyen oblije kite. y ale an Repiblik Dominikèn. Men, se akoz nou menm yo kite paske lè w ap gade pou wè anba lavil, sa kraze plat. W ap gade pou wè Kwadèboukè ki te konn gen ti aktivite, sa kraze plat. Anpil kote kraze plat nan peyi a. Donk, jounen jodi a la mesye, poukisa pa gen sa n ta kapab rele yon sòt de konsyantizasyon? Je sè ke bokou dantrevou pretand ètre jenereu. Men, poukisa nan pretansyon sa ke nou genyen an nou pa manifeste l pou n di ekoute, nou fè peyi sa twòp tò, nou fè twòp moun pati kite peyi a. Tande ban m di nou bagay, tankou Babekyou, e Gabriyèl, tout lòt nèg je pèp, je nèf. Kòmsi, si de twa sòlda dominiken Ta pèdi pye yo la. Yo antre nan kapital la epi yo kenbe w Ayisyen yo ap bat li nan figi nou. Kisa n t ap fè? Kisa nou t ap fè? Nou pa t ap fè anyen. An si de twa Dominiken antre la yo ta di y ap bat Ayisyen epi nan figi nou la, nou gen zam nan men nou, nou gen bagay nan men nou. Nou pa t ap met bagay nan kòlèt yo? Nou pa t ap koupe kominikasyon yo ak bal? Itil pèp Ayisyen an mesye. Tanpri fè yon depasman de swa. Wi! Sa k ap pase la a. Mwen m santi m pa ka gade l ankò etan ke Ayisyen. Pa bliye, moun ki ap viv an Repiblik Dominikèn yo, Ayisyen ki lòt bò a la a, se pa fòt yo. Se pa yo menm ki ta vle viv nan sa. An kòm si ou nan yon peyi, chak jou y ap kouri dèyè w, ou nan difikilte, kòm si ou byen? Non! Men, s on sitiyasyon ki prezante. Paske lè w vin nan peyi w, bandi ap fout ou kout bal, y ap kidnape w, ou pa gon pyas. Yo oblije kite imigrasyon imilye yo. Men! Moun ki alabaz de imilyasyon sila a, yo kapab pran imilyasyon sa ke yo fè anpil moun kap viv an Repiblik Dominikèn, epi yo dinifye nou an retou. Tout bandi yo mwen swete ke nou dinifye pèp ayisyen an paske pèp ayisyen an jiske la se yon pèp ki diy, ki rezilyan. M pap pale pou bandi, pou vòlè kal kache an Repiblik Dominikèn, men map pale pou ayisyen. Anpil bandi fòse kite peyi a la a pou ale lotbò a, epi pou Imigrasyon ap malmennen yo konsa. Gon video yon zanmi m voye ban mwen. Yo antre lakay yon moun, yo kraze kay la wi. Yo kraze l, yo kraze tout fenèt kay la nèt. Sa li atò y ap chache Ayisyen. E pa bliye, jounen jodi a la a, Dominiken pa sèlman an afè avèk Ayisyen ki pa gen papye, yo an afè avèk Ayisyen ki gen papye tou. Paske lè y ap. voye pa bò isit, lè yo rankontre ayisyen nan lari, yo pa menm poze w kesyon, yo just pran w, yo mete w nan ti machin nan, yo voye w vini. Pa bliye m te di talè a ke lè yo pran w, yo mete w la a, yo imilye w anvan, yo fè w fè de twa jou prizon, apre sa yo vin lage w nan fwontyè a, de men w, de pye w. Nan deplèz ak tout ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn, franchman m dezole. Chen move, men koman yo kraze yo move. Yo move. Mwen, sa se an dan ka yon moun, sa se fenet la yo kraze kon sa. Mwen, se fenet yo kraze kon sa move. Mwen, men yon dan ka yon moun. Men yon dan ka yon moun, yo antre, yo gaye tout ba yon dan ka yon la, net la gate. Yo kraze tout bay net. Men yo move. Yo bay moun yo gaz. E yon fenet sa yo fè move. Yon fenet sa yo fè move. Pou yo bay moun yo gaz. Moun yo pa vle ouvè pot. E wè move. Wè move. Mwen moun tou wè move. Mwen moun tou wè. Pou yade nou wè lan mwen move. Wè move. Wè. Pa bezwen di w anyen ankò bò sa. Sa se kay la. Se yo pa ka ouvè pòt yo. Yo pase pa dèyè, kraze fenèt. Fò w wè bagay yo dejenere move. M dezole m pa konn sa m ka di ankò nan dosye sila. E se tris la paske m pa ka kritike otorite dominikèn yo paske yo menm yo vle fè peyi yo jan yo vle. Yo te gen dwa di yon grenn ayisyen p ap antre lakay yo. Yo ka kanpe sou fwontyè a la avèk gwo epe yo nan men yo, depi yon Ayisyen tante pase, yo koupe tèt ou. M pa gen pwoblèm paske y ap fè peyi yo jan yo vle. Men nou menm tou mesye, an nou òganize nou pou nou fè yon bagay non. An n òganize nou. Dayè dan m di w, ban m di w yon bagay, nou pa gen pou vann non. Nou pa gen pou vann. Nou poko gen pou vann petèt e dan lèzane 2030, paske nan moman sa a peyi a kapab rale yon souf, ebyen nou kapab gen pou vann. Men pou lenstan nou pa gen pou vann. Lè yon moun se li k gen pou vann ou menm ou gen kòb nan men w ap achte. Se pa moun ki gen pou vann nan k pou fè frekansite avè w. Men, pa le fèt ke w gen de twa timoun ki rete avèk li, ebyen, li oblije fè frekansite avè w. Eske nou konprann bagay la? Videyo yo tris, bagay la vrèman revòltan, m pa konn kisa pou m di ankò men, Leta Ayisyen, ekskize mwa lekspresyon ou salòp anpil. Paske bagay Repiblik Dominikèn avèk Ayiti, sa dat antouka, sa dat! Men, jounen jodi a la a. yo kontinye ap pike nou. Bagay la rèd. N ap fè yon tounen pa bò lakay. Bagay la te vrèman myèl granmmaten an onivo de blòk Matisan. Anpil kout bal t ap tire. Epi pou sa ki gen anlè a la onivo de Savann Pistach, Gran Ravin, Kafou Fèy. Se maten je ekoute mon ami, mon konfrè Jonas Gustav. Jonas ki enpe mete baton nan wou nou. Elisite RL Pro de pi Media pam TV Jenès ou konnen byen nou menm Depi nou gen reyalite a nan men nou nou lage l ou konprann Donk mwen dakò e ou tou pwofite bay nou kèk enfòmasyon e nou menm tou na va ankete an plis e sou kesyon batay ki gen anlè a chak kote gen gwoup gang yo se popilasyon an li menm ki toujou veritab viktim paske pa bliye popilasyon an pa janm gen pwoblèm avèk pèsòn. Men, nan Kafou Fèy la gen gang pa l tou. Kounye a la, ann di ke chak zòn ki mete gang yo kanpe, se popilasyon an k ap viktim. Èske nou konprann? De twa gang nan Kafou Fèy, epi sa w tande a la a, nèg Gran Ravin ap pote boure, epi zòn gate. Mwen genyen yon videyo yon Dread, nèg Geto Bwa yo pran, nèg Ti Bwa yo, se sa. Ebyen misye, se nèg Gran Ravin. Yo kenbe misye la a. Ebyen se sapata yo sapatal yo fin touyel epi yo trennenn pou yal lagel nan yon raje. Videyo a dire preske 2 minit. Nap gen chans tande kisa nèg yo ap di atravè videyo sila men nou pap gen chans gadel petèt nou menm nap kapab voye e videyo a ba ou ou menm ki enterese men bagay la rèd se sa map di nou. Tanm pran ti je pran a men. Yon sèl kontwòl. Gyèt manman w. E nou lye e. Jè tou bwa. Mi se gon krem ni gilè ta pase se an. E lè yon ralil la. Vire figure mi se. Vire vole a, vire vole a. Get man man, nek sa yo, yo tue trop fre nou, trop zanmi nou. Zak fe ti vole san bwe la ray. Ann fon kanpe batay la, an nou mete tèt ansanm de preferans, paske si tout zam sa yo nou te itilize li kont leta nan bon sans lan, se pat abolotcho nou tap fè anpil nan nou, leta tap gentan fon bagay pou popilasyon an. Si zam sa yo nou tap di ke nou pap itilize l kont moun ki bò lakay nou, nou pap itilize l kont. Mas defavorize a, anpil moun ki an Repiblik Dominikèn yo t ap tounen pa bò isit. Nou t ap di ke nou t ap fè kidnaping sou moun ki lakòz nou nan sa nou ye la jounen jodi a. Enben lè gen yon kidnaping, tout moun t ap kwaze bra yo, griyen dan yo. Men, lè nou kidnape, mezanmi, se ti malere nou kidnape. Donk nan va konprann. Donk gen yon lè k ap rive, m panse ke ap gen yon ons de konsyans ki repwoche nou e lè sa a n ap fini pa.